Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod, RL prod. C'est la chaîne du moment. Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Emisyon long fòma sou RL prod. Tout sa ki fè la une de l'actualité pandan jounen an wap gen chans reviv yo sou chanèl sila a ou renmen anpil. Kisa ki fè aktyalite? Men dabò nap kòmanse par yon enfòmasyon puiske gen yon video ki rive jwenn nou la. Demen nap gen chans pou nou kapab debat e analize konsènan video sila a. M te di fòk. Gen anpil atansyon ki fèt pa rapò ak manchèt yo k ap file. Ebyen, fò n di ke nèg Kanaran yo, pandan ke moun nan Jerizalèm t ap file manchèt yo pou kapab rete tann yo, ebyen nèg yo fon pote boure la, yo pran 2 moun. E nan videyo ki vin jwenn mwen an, deja gen yon mò. Epi dezyèm nan, nou pral gen chans pou n tande li demen nan kad emisyon n ap gen pou nou fè. ki li menm yo komanse fèl pale ben aprè sa m panse ke se yn pèsòn konsidere kòm mort paske ebyen m pa kwè gen anyen pou ta bal lavi paske nan kòmansman video a ou wè nèg yo kap poze kesyon misye di ok l konn kote tout nèg yo ye li pral jwenn yo epi nan fen wap wè nèg yo kap di an ben ok e ou menm kounya pale m de ou donk sa vle di ke se deja yon moun Nèg yo pap bal chans. M panse ke sa se yon repons dirèk pa rapò ak sa ki pase pa rapò ak pil manchèt nèg yo ap file pou di ke yap tann kanaran. Paske tande byen sa m di nou an. Lè yon nèg a yon manchèt nan men l yon nèg ka kanpe a 200 mètre lap file bal nèg la pap ka voye manchèt la ou konprann. Sa vle di kelke swa jan sa ye Se nèg ak zam ki pou konbat nèg ak zam. O byen, sa ki parèt nòmal la, se lapolis ki pou mate nèg ak zam. Men eske se pral bagay ki fasil? Pa ditou. E pou sa ki genyen kòm swit nan aktyalite a, mesye FBI yo antre, y al lakay Jovenel Moïse. Y al fè lòt konsta, men se toujou nan kad asasina Jovenel Moïse, ankèt an pwofondè FBI, DEA. Men ekoute byen, wè Bagay Jovenel Moïse la, mwen m panse ke son dosye pou nèg yo ta just klase. Paske tan ke yap fè ankèt konsènan lamò Jovenel Moïse, asasina Jovenel Moïse, se kòm si m ta kapab di yap pase pèp ayisyen an nan betiz. Konprann byen sa map di nou an. Anpil nan asasen yo nou konnen yo. Otè entèlektyèl. Moun ki patisipe, nou konnen yo. Gen anpil ki nan men nou se vre. Genyen nou poko pran, men sa n poko pran yo, pa gen anyen ki di ke n ap pran yo. E sa ki nan men nou yo tou, pa gen anyen k di ke yo p ap viv byen, yo pa lage deja. Donk sa vle di ke se Jovenel Moïse ki te pi gwo enbesil, ebyen se li menm ki mal tonbe. Mare mateli yo zeta zoubi. Mare yo. E pou n mare tout. Ri a e la pou pase. Gen prizon gen minòt pou tout ni po wouj ni milyonè ni malere. Misye gen gen kòb epi li ap gate. La pa gen kòb poul te peye emisyon sa. Menm Michele ki peye la pou lòt. Ann mare yo tou. Apre sa al mare Ariel Henry nan primati. Premye sispèk asasina de Jovenel Moïse. Dimitri Vorbe. Li pa ka lib. Ya Ozetazini pa ka ap sèvi a Ariel pou ba yo peyi ya. Fòn mare Ariel tou. E premye sispèk de asasina Boulos. Dimitri Vorbe. Dimitri Vorbe Sheriff Abdallah. Fòn mare yo tou. Fòn mare yo tou, premye sispèk de asasinay Ariel Henry l ye, se avè l ameriken ap sèvi la nan primati pou touye pèp la, pou touye polisye, rann polisye bay Vitelòm, bay Luckson nan Savyen. Mare Martelly FBI! Mare Martelly! Mare Ariel Henry, premye sispèk de asasina Jovenel Moïse. Fòn mare yo. Kolonbi yo nome nou deja. Yo nome nou deja. Fè Ariel Henry ban nou Badio. Badio e ka Ariel li ye. E ka Ariel Badio fèmen kòl wi. Fòn mare Ariel Henry poul ban nou Badio. Fòn mare yo. Jodia nap di FBI pa pase sou kote. Fòl vin dwat. Men Ariel Henry la nan primati fòl ka foume sou Ariel Henry. Jodia Mateli lib e lakay yo liye. Fò yo ka mare Mateli. Fò yo mare tout vòlè sa yo k envestiti moun yo pou touye prezidan nou la. Jodia nou pa konprann ki jwèt ameriken ap jwe avè nou. Nou pa konprann ki jwèt FBI ap ban nou la. Pandan Mateli. e laprès e ni près an liy ni près tradisyonèl kap fè yon bon travay nou menm jodi a nou wè FBI menm ki debake la avèk kolonbyen yo swadizan di pou vini mennen yon envestigasyon anndan kay prezidan nou di nou menm sa yo pa satilfè nou nou di nou afè ti sanpsyon nou wè kanada ozetazini vle pran sa yo poko travay pa nou sa e ti travay pou yo jwenn avantay pa yo se ti travay pou yo fè nèg yo febli Pou lè yo ka pou yo ka negosye pi alèz, pi safe. Nou di nou menm pèp ayisyen e pa sa n vle. Pou n te wè FBI t ap fè yon travay, lè l sot lakay prezidan fò n te wè l antre nan dan primati, l al pran Ariel Henry ki se premye sispèk de asasina Jovenel Moïse. Jodi a la a, Martelly lib wi. Se premye e nèy Martelly k envesti nenpòt 22 milyon dola pou touye e prezidan nou Jovenel Moïse wi. E Dimitri Vorbe se Boulos wi. Tout nèg sa yo e ka ameriken yo ye. An e ki jwèt ameriken ap fè avè nou la. Son jwèt nou pa konprann. Jodi a la nou menm nap di ke Ariel Henry nèg yo mete l la se pou fè misyon pou yo, se rann polisye nou yo livre yo bay Vitelòm la nan Metivye, yo livre polisye nou bay nèg Lyankou la, jodi a w pè kisa l di w, se lame dayiti, anben nou menm nou konprann e nap di lame dayiti mete l sou men l pou yo pa al livre l menm jan avèk nèg polisye sa yo. Nou di nou menm lame dayiti si lap fon travay serye pou la repiblik jodi a se. Mlouse may li poul mare ayèl ban nou bay jodia nou konprann FBI pap mare ayèl pou nou si yo tap mare ayèl jodia ayèl angiz sa se negosye ayèl al siyen kontra jan w tande louko dezi tap dil avan yè nan jou gen pou vini nou pral jwenn pil blan la kap aterye yo pral konstri la nan tout kote w wè krib la se yo menm jodia esak fè yo mete nou nan pozisyon konsa yo just vann nou galil tout zam w wè la yo sot nan teritwa ozetazini ok yo vann nou minisyon Yo ban nou madam Laline jodia ki vini ki dou se gras a Genève ki fè peyi nou gon ti sekirite l pat menm just salye lapolis la li pat menm salye ti fòs nou genyen kòm lame dayiti nou menm nou konprann batay kap fèt la jodia esak fè nou te mande madam Laline eske lèl prale l tale avèk galil M4 minisyon Genève yo eske l tale a galil M4 e vitelòm yo se sa nou mande. Enben, jodi a la nou menm nou di nou konprann, ti kou sa FBI a ban nou an n pa renmen l. E dabò tou menm FBI nou pa fè l konfyans. Eske nou menm nou se de sipòtè ansyen prezidan Jovenel? Nou menm premyeman nou se Desalinyen, nou se pitit Ayiti. Jodi a Jovenel Moïse te vin a yon objektif pou Ayiti. Nou menm nou se Jovelis. Depi nou jwenn pòtinite yon mikwo, fò n mande jistis Ayiti, jistis Desalin, jistis Jovenel Moïse. E jistis pèp Lasalin. E jistis pèp Fò Jak la jodi a. Masak ap fèt tout kote. Jodi a la, Ariel Henry wap wèl pa janm soti men yon rapò konfòtab kanpe poul kont gang yo. Jodi a men anvan Ozetazini, peyi etranje gen yon ti pwoblèm wè se premye moun ki twit pou yo. Men nou menm jodi a nap di ke nou konprann FBI dabò mwen menm mpa fèl konfyans. Pèp ayisyen pa fèl konpyans nan dosye Jovenel Moïse. Se sou non FBI. Yo itilize la a. Lè yo rive la a nan miko yo di wi se FBI pou yo te just vin pran prezidan yo livre l pou yo asasine l. E dabò tou anbasad ameriken la a e menm e daprè fòmasyon n gen pafwa menm biwo anbasad ameriken gen la nan prizon. Yo te di w se Jovenel ki poblèm nan, yo te di w se Jovenel ki fèmen lekòl, yo te di se Jovenel. Kite vle moute gaz la sou pèp se jovenel kite met tout spoblèm nan men jodia la ou pè matisan ouvè ou pè andre michel pase matisan lèl vle majori michel pase lyankou lèl vle ariel henry lèl pral okay e matisan l pase wi li pa pase pa avyon non jodia e mwen menm avèw e lèn pral okay fòn pran avyon jodia nou konprann nan kisa yo mete nou jodia nou konprann ki jwèt ameriken rive jwe avè nou l mete nou nan kawo jodia menm moun ki entèlektyèl. Jodi a tout moun vle kite peyi a. Men ka itil la repiblik. Men se pa volonte l non. Se nan pozisyon yo vin mete l la wi. Ameriken menm mete w ladan l pou l voye w ale. Matisan jodi a la. Se kote ameriken gen pwojè pou li. E izo m di yo sa tout chèf gang sa yo. Lamò sanjou wèk nan plèn nan. Yo gen pwojè pou yo. Y ap fin itilize yo, fè yo met ti pèp la, fè n rayi l, epi l pral rive nan pozisyon e l p ap ka ret pou nèg yo, se ameriken k pral pran l. Jodi a nou di nou menm, FBI, travay sa nou, pèp ayisyen pa satilfè avè l. Sa w mande pou prezidan an? Nou menm, nou mande jistis, jistis, jistis pou prezidan Jovenel, jistis pou Dessalines, jistis pou Ayiti. Nou menm nou se kòdonatè baz Belvedere, jalouzi, kanpe goumen pou yon lòt Ayiti. E nou menm nou se premye moun andan. Jalouzi ki fè premye pa k mare kolonbyen yo. Non pa nou se Ria Jean Sony. Koman Ria ekri? Ria RI. Nan rès emisyon an, n ap gen pou n fon panche sou dosye Donald Trump e pi la jistis ayisyèn ki pase a laksyon kontre ansyen ministr Berto Dorcé, aktyèl direktè jeneral dwàn nan, entèdiksyon de depa e pi la kestyon de Vitelòm li menm k ap frape la anlè a la a. He bagay yo anpil nan la repiblik antouka la suite on va revni an pou boukle. Ebyen nan lannwit 5 avril 2023 a genyen yon zak ki pase o nivo de delma 40 pa tro lwen de lise fransè delma 40 be ebyen zòn markadye byen sur Ebyen sa m panse ke fò nou bat bravo wè bat bravo a pa gen moun ki gen kran toujou tande non gen yon valpa yon sanginè kal tante fè yon kidnaping sou yon dam dam sa pandan lap sot lakay li mari a li menm ap fèmen baryè al kite madanm nan ak timoun nan nan machin nan ebyen sa w tande a la gen 3 nèg ki vini a moto youn pwente sou li nèg sa monte machin nan li pran volan li stat. l ap file. Men, pandan l ap file ale avèk yo, fi a li menm l ap kriye. E, ekoute byen! Malgre li pwente zam sou fi a, l mete zam nan bò kòt fi a. Tande byen wi! Misye ap kondui machin nan, fi a ap veye, fi a ap rele. Epi, lè l pral rive kote gen yon pakèt chofè moto, fi a fè yon kout volan pou l antre sou chofè moto yo. Nan tout sèn sa yo lè Maria vini, Maria li menm tou li pete batè ak nèg la, youn ap mòde lòt la sa w tande a la, lè misye wè, alò kidnapè a wè pa gen vi sov pou li nan sa l foure tèt li la, li lage kò l atè l tonbe, moun yo kole avè l la, batay mete pye, yo pran zam nan nan men l, men genlè li te yon fo zam. Men daprè resi fi a, paske w pral tande li, misye sanble fè bal anndan machin nan. Epi, lapolis vin vini, yo pran zam nan, yo vide misye atè. W ap tande eksplikasyon kote ke notre confrère de Caraïbes FM ap eksplike sèn nan. E answit, w ap tande yon ti koze nan bouch dam nan, li menm k ap di kòman sèn sa te dewoule. Bonswa tout moun, se mwen menm Mackenson Remy, nou an dirèk Dèlma 42, zòn Macadieu. N ap gade atè a la a, yon sitwayen ki kouche, selon kèk vèsyon, ta sanble l poko mouri, men aparamman, li sanble yon moun ki mouri. Lapolis stope sitwayen sa a, pandan li te avèk plizyè akolik li, t ap eseye fè yon zak kidnapin nan zòn Dèlma 42, kote li rive tire. plizyè kout bal sou yon rav 4 ke nou pral gade talè konsa la. Aksyon sa rive ozanviwon de 9 è pral nan 9 è 30 kote lapolis nan Dèlma te deja ap siyonnen aks ki konekte Dèlma 42 pou rive nan zòn Boudon e se BI Delta ki mennen operasyon sa a e an kolaborasyon avèk popilasyon an tou piske nou wè wòch atè a kote sitwayen sa li menm li kouche. N ap gade la machin lapolis la ki. anfas mwen ki toujou la e bò kote kadav sa a n ap gade atè a e la n ap gade foul la li menm k ap asiste a aksyon sa k sot pase a. N ap reprann ankò, se yon tantativ kidnapin ki te ap eseye fèt nan yon rav 4. Pou rezon sekirite ke n pa ka filme rav 4 la pou plak machin nan pa parèt, yo devye li. Se nan zòn Dèlma 42 e a pwoksimite Djilise Fransè. Li se Alexandre Dumas. Mackenson Remy depi Macadie an dirèk pou Caraïbes FM. Donk ou se moun ki tap kondwi avk4 sa pou sekiritew kem pa bezwen bay plak lan, aksyon sa rive delma 42 macadieu tou pre radio zoom. Rakonte pou oditè Caraïbes FM yo kòman w te fè sispèk ke bandi tap eseye kidnape w jiskaske w defann tèt ou lapolis entèveni. Bon, se pa m pat sispèk moun tap swiv mwen, se bote nap bote. Se boten map kite yon kay pou mal nan lot kay pandan marim nou soti nan apatman nap kite li kounya li menm li mete nou kanpe devan baryè a epi li desann lal fèmen baryè a pandan li desann lal fèmen baryè a li kitem nan machin nan avèk 2 timoun menm kote a yo 3 te sou moto youn desann epi tou li rale pot machin nan. Li moutre m zam nan, li met zam nan bò kote l, li di, Si w gen malè pou w pale la, mwen tire w. Menm kote li di sa epitou l pase kle machin nan, li derape machin nan. Mwen menm, menm kote a m pa m pran volan an. Lè m pran volan an nan men l, l ap kouri machin nan, mwen menm m ap kenbe volan m ap rele anmwey, anmwey ede m. Menm kote a mari m. Mari m t ap fèmen baryè a, li kouri kite baryè a, epitou m ouvri pòt machin nan pou li pandan machin nan ap kouri a, li monte. Lè l monte machin nan konsa kounye a l kenbe misye nan kou, li kenbe misye nan kou, lè l kenbe misye nan kou, kounye a la menm misye mòde m, li mòde m anmezi l ap mòde m mwen menm m ap kenbe l, m ap mòde l. Map mòdel map mòdel kounya menm marim menm kenbel tou marim ap mòdel lè marim fin kenbel marim mòde li kounya lèm gade m wè yon moto pakèt moto yon kote m vire volan machin nan m fè lal ateri nan moto epi tou se la tou li tire 2 bal anndan machin nan se bondye t sove nou. Kidnapè pwèl pete ti bandi pwèl pete fwa sa a pèp la fon kou sou nou e fòk nou fè trè atansyon jounen jodi a la a. Pèp la li menm li vle pran desten l an men. Mesye si n manke gon lapolis k ap batay kont bandi, pèp la t ap pran desten l an men tout bon wi. Men bagay yo rèd. Jan bagay yo ye la a, ou pa ka di ke pèp la pral batay kont bandi. Non. L ap parèt trè difisil men malgre tou, pèp la vle pran desten li an men. Ban m ba nou yon ti dosye konsènan Canaan. Èske nou te konnen ke apre pnh fin tire Amaral nan Jerizalèm 3, gen anpil enfòmasyon k ap sikile kounye a. Enfòmasyon ki ta fè kwè ke Amaral la se sòlda Jèf. Nèg Kanaran yo, apre zak sila yo, t al nan Jerizalèm 3 an ranfò pou yo t al mete latwoublay nan Onavil. Enfòmasyon ki rive jwenn mwen wi ebyen moun ona vil kanpe yon lòt fwa e yo kanpe tòf ak materyèl yo nan men yo yap veye nèg kanaran selon lòt enfòmasyon ki rive jwenn mwen tande byen wi sam pral di nou an jenèf ta sanble gentan gen nèg li nan blòk ona vil lan e nèg sa yo byen kadriye zòn yo Yap veye nèg kanaran yo. E nèg kanaran yo repliye yo pa pwogrese paske yap etidye lòt strateji pou kapab pote boure nan batay la. Nou pral fè w gade yon ti videyo. Videyo sa se videyo Moun yo k ap file manchèt yo, aparaman se ta moun Jerizalèm, paske yo di se pou nèg Kanaran y ap file manchèt yo. Moun sa yo ap file manchèt san rete, tèt chaje wi la a! Gade manchèt pèp la ap file! Ebyen, tande byen, dosye file manchèt sa a, pèp la vle pran desten l an men. Men m ap sonje ke te gen youn nan sòlda Kanaran yo ki te fè yon deklarasyon pou di, ann gade videyo a anvan. Al mwen jan timoun ap file la. Nap koupe tèt sou tèt kanaran nèt vòlè. Ou la tande. Pagen vòlè nou map koupe tèt. Sa rele operasyon bare yo. Men bèt yo. Men bèt yo atè a la. Sa e pou nèg kanaran nou file nou pa file pou lòt moun. Mwen rele Toure. Ou al nan egzamen 6 fwa deja. Pou komisè, ou pa bon. Ou pa janm ka komisè. Ou al nan renyon a DG lapolis la. Ou di ou ka bay tèt Jeff Golois pou komisè. Men nou menm sa nap di w ou konn Jeff Golo a li menm pawòl li mwen anpil pawòl pa l la li menm depi gen aksyon fòk gen reyaksyon kòm ou di fò bay tèt Jeff Golo a defi nou menm taliban ou ba ou tout ti vis ba ou Man, depi w rive nan ou pran bon repo, aba kòb ou a, aba kòb zoreken an kanpe fè 5 minit, Jeneral Jeff Golo ap voye yon malèt lajan ba ou. Pou rich son pa komisè, pou milyonè son pa komisè. Humm sak fè jeneral Jeff pat janm bay lòd pou nou te mache pou nou nan pòs la oswa lè ou pral lakay ou pou nou te pito oswa pou nou te pito devan baryè lakay ou e pa se li te toujou pè son polisye ou ye lè l vin konnen ou pa polisye son gang ou ye ou menm a chan gen gwoup gang nou nan kwadèmisyon Nan bon repo nan chada nan sant ou e nou kap dirije group gang sa ki nan kwadèmisyon an e ou menm menm espektè bèlgad ki met tèt ou achiyan kap dirije group gang sa nan bon repo kòm ou fè reyinyon achiyan nou di nap veye fòk nou gen kontòl kanaran men Taliban yo pral atè a la. Pa gen dòmi. Pa gen dòmi. Bèl gad met kanson nan ta yo. An. Sa fè Jeneral Jeff, gwo lwa te konn bay. Te konn fè nou fè fè retrè. Lè nou rive bon repo pou nou pa al nan pòs la. E pa se li te pòs son polis yo te ye. Kanaran bezwen gen kontwòl, ki gen yon ekip Taliban trè bosal, trè frajil, k ap viv reyalite spasyat, gwo atak pa ka fè nou pe. Ann. Hum. Bon Dye, bon dyab. Hum. Pa gen dòmi. Pa gen dòmi. Pa gen dòmi. On moun ki sou teritwa nèg sa yo, ki bezwen viv ou gen manchèt lakay ou lage l nan twalèt. Ou gen kouto lage l nan twalèt. E tou pa gen dòmi. Ye e mesaj sa Jeff Golois te ban m ba ou. Bèl gad. Taliban di Kanaan. Taliban, Taliban, Taliban. E yo pa p ka. E sèl nou menm nan yo pa p ka. Lè n pran defèt, nou fè l tounen viktwa. Men apre sa, yo pap ka l ye. Taliban. Nètalkole. E tou Bèlgad pa gen dòmi. Pa gen dòmi. Pa gen dòmi. Gen de bagay nou ta kapab desle nan deklarasyon sa youn nan chèf Kanaran yo te fè, oubyen sòlda Kanaran yo. Swa an kèlke sòt, yo pè manchèt, oubyen lòt bagay la, yo pa ta vle masakre pèp la twòp paske imedyatman bandi jounen jodi a wè manchèt nan men w byen file, l ap anvi voye bal sou ou. Konprann byen sa m ap di nou an. Imedyatman bandi an wè manchèt nan men w, l ap anvi voye bal sou ou. M gen yon videyo la a yon moun voye ban mwen. Paske ou konnen mwen m pa twò prezan sou Instagram bae TikTok. Epi videyo sa m ta kapab di li sisite anpil revòlt. Se yn fam ki safich. Fanm sa li menm li afiche l tou senpleman nan kan bandi. E li voye yon seri de mesaj m ta kapab di pou toune an derizyon. le commissaire Jean Ernest Muscadin. Kote fanm sa ap di li menm ok, yo di l se madan bandi, ok l se madan bandi, men kite m di w madanm. Ala w wè menm ou menm sa k ap voye mesaj sa bay Muscadin, si w ta tonbe anba men Muscadin, m gen enpresyon w ap kriye kou timoun piti. W ap kriye kou timoun piti. M sonje te gen yon fanm ki t ap tchip yon ti demwazèl, o wi l se madan Izo, madan Izo. Lè yo vin demaske l! Li kriye kou timoun piti. Kòm ou menm ou pa mete anyen sou vizaj ou, ou aksepte ke ou son bandi. Vin pran non m tande gen polis ayiti bon yo pa vin pranm vizaj mwen sou tiktok vizaj mwen nan lari tout kote vin rive sou mwen nou konn kotem rete an nou konn kote bandi a rete nou konn kot madanm li rete rive sou mwen Ou pa kapab. A pale kaka, miskaden. Ki es ki miskaden an? What the Gade, fuck pale a is Miskaden Muscadin? deja e. Pale a Miskaden Ki es deja e. ke Mwen, miskaden? e mwen di Miskaden, si yo ta di l antre Pòtoprens, pa antre Pòtoprens, pase nèg y ap fele, nèg y ap fann fòl. An pale miskaden. Miskaden moute Miskaden poko an desan devan nan. Nap de miskaden. miskaden. Donk miska. Ki miskaden sa? Miskaden e chef. Nina te pale m pale kaka. Nina di m pa pale kaka la. Ou ban so. Men Nina, anpil vagabon la anba live la. Bon konnen nou men nou se boss. Nou se chef, nou se met plen nan. Nou se met bawon an. Nou pa reponn. Eske se yon trè bòn inisyativ jounen jodi a la a, par le simple fait que pèp la ap file manchèt li kont bandi? Paske jan bagay la ye la a, pèp la fini pa konprann ke lapolis sanble gen entèdiksyon sou do l pou l pa batay tout bon vre kont bandi. Se sa k fè pèp la oblije pran desten li an men. Men, eske manchèt ka goumen? Avèk Kadash, M4, tout zam yo, èske manchèt ka goumen kont yo? Kounye a la a, si gon rezistans k ap fèt, èske vrèman vre, se pa nèg ak zam ki pral fè l kont nèg ak zam? N ap toujou nan lòbèy la. Sa vle di, kèlkeswa jan sa ye, menm lè w wè pèp la kanpe a manchèt li, l ap batay, kanmenm, ap gen de twa nèg ak zam nan mitan yo k ap kanpe batay. Paske, ban m di w, nèg la rete prèske a san mèt. li kapab voye bal sou ou. Eske ou menm ki a manchèt la ou ka rete a 100 mèt w ap voye bal sou li? Kounye a la a, men ki sa pou n chache konprann. Tout zòn ki an konfli avèk nèg Kanaran yo, mete nan tèt ou to ou ta, je nèf ap gen sòlda nan blòk sa yo kanmenm. E, tande byen sa m ap di nou an, to ou ta ou gen pou wè je nèf fè yon baz nan Sous Matla. To ou ta, w ap tande. G9 la, li pran kèk zòn la ki tou pre nèg Kanaran yo. Paske se konsa strateji a li menm li defini. E konsa wi. Men m regrèt ke lapolis pa ka fè anyen nan sa k ap pase la jounen jodi a la. Ou wè sa Vitelòm fè? Li te an mòd poz, epi lè yo play li. Li kòmanse fè ti dega ankò. E depi w wè vitelòm kòmanse frape, sa vle di bagay la kapab vrèman, vrèman difisil. Gade yon peyi mesye! Nèg yo pa deside bay pèp la yon ti souf menm menm menm menm menm menm menm. Men, gen yon lè k ap rive, m panse pèp sa ap respire wi. To ou ta, pèp sa gen pou l respire. Vitelòm etèt an mòd poz! Et puis, quelqu'un a touché le bouton play. Ça fait ça. Bah oui. Quand quelqu'un a touché le bouton, ça fait beaucoup de dégâts. Vite l'homme, t'es en mode attaque. Euh, hier, parce que dans la soirée, An pil videyo tap vin jen nou, videyo kom kwa neg yo pase al aksyon yo mette di fe. E euh, nan, Anpil blòk nan Meot la la surtou nan ti pòs polis la nèg yo mete dife ladann epi gen zam ki tap chante anlè a la. Pa bliye Alò just avan an nou swiv kòman sa te ye epi nap vini avèk analiz pou ou. Gade a la se ti pòs Meot la egzakteman yo mete dife yo mete dife ladann bon m pat gitan kite dife si te gen polisye nan ti pòs la paske mwen menm m te manke viktim m kwaza nèg yo bap pou bap. Poukwa pa premyè menm o nivo de Petyonvil ki di ke ebyen yo pap bese lè bra fas ak bandi. Ebyen Vitelòm, lè m di Vitelòm te an mòd poz la, n ap raple byen ke semèn ki sot pase yo la Vitelòm fè 3 jou l ap fete. 3 jou l ap fete, se pou m di nou wi, pou nou wè konplisite mechan yo. Lapolis ta anvi tire kout bal sou Vitelòm. Men, ou te wè de twa cha ki kanpe devan an, ou ta menm mande tèt ou pou di èske se pa sekirite y ap bay Vitelòm. Gen yon seri de nèg ki nan lapolis la, nèg sa yo, yo santi yo revòlte, yo santi yo pa kapab ankò paske yo ta sèlman bezwen yon bon feu vert pou di ke Ebyen batay kont gang nan li kòmanse men elas! Olye pou yo ba w fe vè pou w al batay ak gang, yo prefere mete w nan yon kafou pou w ap siveye gang. Gade sa k Ayiti a mesye! Mwen menm m ap swiv bagay yo de prè e m konprann yo mwen menm avèk zanmi m Frèch nou konprann yo anpil. Sa vle di sa k ap pase la yo kounya vin gon bagay ki pi gran pase nou. Si gen yon moun nan kay la kap fè dezòd, e pa bliye manman an di konsa ansanm avèk papa a, pa touche l. Kounye a, kòm timoun sa a yo oblije ap bere l nan kay la, ebyen tout moun oblije tchwe je sou li e timoun sa a li menm ki sispèk ke paran yo ap bere l, ebyen l kòmanse fè lòbèy nèt. Kounye a, lè l ap fè lòbèy konsa. Moun ap plenyen. Moun ki nan kay la ta anvi ba l de pataswèl. Men outre ke paran yo ap bere timoun sa a, y ap dòlote l, men gran paran li ki aletranje tou ap di, mezanmi atansyon wi m gen yon ti prens nan kay la wi, m gen yon ti prensès nan kay la wi, piga n touche l. Men sa k ap pase jounen jodi a. Bandi yo konprann. atitid kominote entènasyonal la. E a chak fwa map fè emisyon m anvi di ke eske entènasyonal la pa konplis. Paske lè w gon leta ki pretann ke lap batay kont bandi, leta a pa ka batay kont bandi tout bon vre. M te gen chans gade yon video sou yon gwoup mwen ye. Video sa a li pa anpil, se yon video ki kapab dire yon minit. Pèp ayisyen men sa pou n konprann. Mwen m pa mande pou Etazini vin ede m. Mwen pa mande pou Kanada vin ede m. Men gon bagay pou n konprann, si yon fanm nan difikilte, fanm sa li yon bèl fanm, li pa oblije gon nèg. Ki kanpe pou nèg sa di se mwen k mari l. Se mwen k ka rezoud pwoblèm ni, se mwen k ap ba l manje maten, midi e swa. E poutan nèg sa li pa sou fanm sa vre. Se yon nèg ki pa janm kouche fanm nan yon fwa. Konprann byen sa m ap di nou an m vle nou konprann pèp ayisyen. Lè m ap plenyen pou m di ke ekoute kominote entènasyonal la m pa konprann atitid li gen anpil moun ki di RL. Kominote entènasyonal la pap vin ede w. Se vre, mwen pa bezwen èd yo. Yo pap vin ede nou e nou pa bezwen yo vin ede nou. Men sa k genyen an, yo gen dwa pa ede nou, men m pa vle ke se yo menm k ap anpire l. Tande byen! Ayiti fè zam pou nou wè nivo mechanste moun yo wi. Men mezanmi! Si gon reyalite fò m di l. Menm lè m pa ka ale Etazini, menm lè m pa ka ale Kanada. Men omwen, si m ap preche labòn nouvèl, mwen rankontre avèk yon moun ki avèk yon rad disèt mòso sou li, epi moun sa a di m bonjou, omwen m ka di l bonjou, m di Jezi renmen w. Konprann byen sa m ap di nou an wi mezanmi. Si m gen yon mikwo nan men m, gen yon reyalite ki parèt palpab devan je nou. Ò, gen anpil moun k ap kache reyalite a. Men non menm si nou amiko mezanmi fòk nou di reyalite a janl ye a. Nou pa bezwen se vre. Yo pap ede nou se vre. Men kounya la fòk yo kite nou jere emoraji a. Fòk yo kite nou peze klou a, abse a poul kapab pete. Kounya men sa poun konprann. Nou pa fè bal, nou pa fè zam. Ameriken vini la, kòm li te gen entansyon ede, li lage de twa foto la, nèg sa yo l bezwen yo, Vitelòm, Lanmò San Jou, Gaspiyay, o men kòb li mete deyò pou tèt moun sa yo. Kote afich sa? Kote bagay sa a pase? Kote l pase? Depi lè yo te fè sa m te di ke se nan betiz y ap pase non. Mwen m gen yon grenn lojik lakay mwen a chak fwa gen yon sitiyasyon ki dejenere nèg yo gen yon anons y ap fè swa nan konsèy sekirite loni yo gen de twa moun la k ap reyini epi baw yo fon anons ki sa anons la ye se yon ti piki kalman yo toujou gen yon ti piki kalman y ap bay M renmn set istwa de vitelom lanmò san jou euh Koman ti tonton vilaj la rele ankò izo lot Mwen menm se pa sa yo ki pwoblèm mwen Mwen gen yon pwoblèm si nou vle jere pou n jere an amon e an aval men Gen youn nan paramèt sa yo, omwen fò kominote entènasyonal la di oubyen montre volonte l pou l ede nan sans sa. Konprann byen, paske si zam ap sòti Lafrans mezanmi, si zam ap sòti Etazini, si zam ap sòti. Kanada. Men omwen yo kapab koupe koulwa zam sa yo. Kounya, kisa pou di tèt ou? Kiyès Ayisyen ki kapab pèmèt li, li pran yon malèt, li mete yon, m pa konnen, yon zam ladan l, epi l monte avyon l al Etazini? Kiyès Ayisyen ki ka fè sa souple? Men, si w ap soti Etazini, ou ka riske pote nenpòt san zam. Si w ap soti Kanada, ou ka riske pote nenpòt san zam. Men sa k fè yon seri de gang ap pran tèren. E nèg yo pa peur. Kisa yo wè? Nèg yo wè ke leta pa ka fè anyen. Sinon, leta konplis. Ok. Kounye a, kòm leta konplis, sa kapab rive gen kèk vwa nan entènasyonal la kap di yo, mesye, fè djòb sa pou mwen. Ratibwaze pou mwen, map peye nou an retou, paske m gon bagay m bezwen vin fè nan peyi a la. Fòk tout Ayisyen kite peyi an. e sak pa vle kite yo map fon jan pou boule kay yo, touye yo epi pou yo kapab kite. Donk son bagay konsa nap gade la, se ak yon bagay konsa nou wè pèp ayisyen ap viv se pa vre. Donk kounya la nou mèt rann nou kont ke bagay yo kapab pi triste un peu plus tard bagay yo gen pou yo kapab pi triste un peu plus tard konprene byen donk e mwen menm map di nou leta pap fè anyen ameriken kanada lafrans sa pou yo fè a fòk omwen yo ka fèl pou nou kounye a la souple men sam vle nou konprann ayiti pozisyon jeografik li nan reyalite politik lan li jwe mal li jwe an defavè li. Men sou plan mistik, pozisyon jewografik Ayiti, nòmal nòmal. Ou mèt poze w Ayiti, w ap soufri, men gen yon dat k ap rive pitit gason m, oubyen cheri mwen, ebyen, bagay la, ou gen pou w sispann soufri. E lè sa kòmsi w ap kontan, w ap ri. Ou konprann? Ou p ap pè moun. W ap kapab gade moun nan je. Ou ta di, si w te nan zòn Ewòp la la a, oubyen ann Afrik, ou ta lonje men w bay Lawousi. Men sa pral parèt totalman enposib pa rapò ak pozisyon jewografik ou. Men ekoute, n ap swiv. N ap pran kout kouto nou, n ap panse plè nou pandan nou panse ke on jou bagay la gen pou l chanje. E menm moun sa yo k t ap fè nou soufri yo, yo gen pou yo fè mea culpa yo. Wa di m te di nou sa. Ansyen minis jistis Berto Dorcé nan cho, li mele ekoute jij an chaj enstriksyon dosye kargezon zam ak minisyon yo te dekouvri an jiyè 2022 nan dwàn Pòtoprens, li dwe desène yon manda darè kont ansyen minis jistis ak Sekirite Piblik Berto Dorcé. Yon demand ki fòmile pa bò kote polis jidisyè. Ansyen titulè Ministè Jistis ak Sekirite Piblik lan li akize de forfaiture, trafic d'influence, association de malfaiteurs an rapò ak skandal trafik zam ki enplike plizyè wo responsab nan aparèy jidisyè a nan chèf lye departeman Nòwès, pami yo ansyen komisè gouvènman an Michelet Virgile. Enfòmasyon sa yo rapòte pa jounal Le Nouvelliste ki site sous li ki se dcpj. Anketè Biwo Afè Finansyè ak Ekonomik, baf, di yo wè konvokasyon ansyen minis jistis ak sekirite piblik lan se ta yon bon bagay. Piske li ta konnen byen destinatè zam ak minisyon yo enpòte ilegal via bato Miss Lili. Se sa nou kapab li nan yon atik ki pibliye mèkredi nan kolòn pi ansyen kotidyen peyi a, Le Nouvelliste. Yo tabli tou divès evidans nan egzistans kominikasyon telefonik antre Berto Dorcé ak Michelet Virgile avan, pandan, e apre arive navir Miss Lili e apre liberasyon 6 jiyè plizyè sispèk ki te nan gadavi nan komisarya Pòtoprens dapre atikl sila. Divès ansyen fonksyonè leta lapolis ap chache yo nan kad ankèt ki gen awè ak dosye sila. Moun sa yo te an kontak avèk ansyen minis jistis ak sekirite piblik la. Anketè dcpj yo revele ke ansyen minis Berto Dorcé, Yo te remake li nan Primati, setèdonk le 8 jiyè 2022, an konpanyi ansyen direktè nan afè jiridik ministè jistis, Fritz Aubour, kote wòl li ak non li site nan liberasyon Jonas Georges ak Fritz Jean Rélus, ki yo menm te jwenn arestasyon yo nan ankèt ki louvri sou dosye sila. Nouvelis di li te kontakte ansyen minis jistis ak sekirite piblik lan pou kapab jwenn pwendvi l sou kestyon sila men Mèt Berto Dorcé li menm pat vle fè kòmantè daprè sa kotidyen an fè konnen. Sekretè jeneral bawo Pòtoprens lan Mèt. Robinson Pierre Louis, ansyen manm kabinè ansyen minis Berto Dorcé, te jwenn arestasyon li li menm nan dat 22 jiyè 2022, aprè yon odisyon dcpj. Òm de lwa a, yo repwoche li poutèt li itilize enfliyans li kòm manm kabinè minis jistis lan pou kapab jwenn liberasyon Fritz Jean Réluce ak Jonas Georges ki te arete nan kad dosye sila. Gen zen wi dan la repiblik. Nap travèse nan lòt dosye, otorite dominikèn yo pwosede, tande byen, chak mwa ak rapatriman plizyè milye resòtisan ayisyen ki an sitiyasyon iregilyè. Anpil nan yo retounen prese prese an Repiblik Dominikèn akoz notamman mank sirveyans nan fwontyè lan daprè sa repòtaj ki sòti nan jounal dominiken El Nacional nan 1 chapitre. Pedènal. Daprè divès sitwayen yo poze kestyon, ayisyen ki san papye yo rantre fasilman an Repiblik Dominikèn aprè yo fin rapatriye yo puiske pa gen ankenn tip de kontwòl nan fwontyè lan ki li menm pratikman ouvè epi pa gen anpil siveyans. El Nacional soulinye ke malgre prezans ajan Cesfron ak Migrasyon, Dezòd ak mank sekirite a se bagay ki parèt pi evidan. Li soulinye tou, gason ak fanm epi timoun a moto epi a pye kap antre e sòti sou teritwa dominiken an san ankenn tip de kontwòl ou demand. Sepandan, lè yo wè machin laprès Ebyen ajan yo yo menm ki sou fwontyè lan fè kòmsi yo ap travay tout bon vre. Jounalis la tou di li asiste ak rapatriman yon trantèn migran ayisyen gason ak fanm san afè yo. Sa vle di yo pa rapatriye yo ak anyen. Yo pat gen anyen nan men yo. Yon fwa yo desann kamyon an, e yo alinye pou kapab fè foto. Apre foto a, san ankenn tip enskripsyon, ni papye, ni pèsòn pou kapab resevwa yo, yo dirije yo vè kote Ayisyen an, dapre sa konfrè nou an rapòte. Apre sa, yo dirije vè andwa kote yo konstwi mur lan nan fwontyè la pou kapab chache yon retou imedya kote Dominiken. Ayisyen yo pale san yo pa bay idantite yo e fè kwè ke Genyen moun ki pran lajan nan men yo pou kapab fè yo antre ilegalman sou teritwa dominiken an, ayisyen e dominiken di menm kou mele nan koze sila. Antretan fòk nou di ke genyen direktè jeneral administrasyon dwàn Julcène Edouard li menm entèdi pou kapab kite peyi a daprè sa lajistis ayisyèn fè konnen nan yon kòrespondans ki adrese ak sèvis imigrasyon Charles Belair, Belle Anna ak Duckens Augustin kite peyi a. Pou koz, daprè sa li di, jij ki ap enstwi afè sila, endividi sila yo endekse nan rapò ankèt Unité de lutte contre corruption, ULCC, poutèt yo ta pratike blanchiman lajan finansman teworis ak anrichisman ilisit. Tèt chaje! Nou prale nan peyi Etazini. Mezon Blanch kondane mèkredi an tout tip datak kontre jij ak pwokirè apre ke ansyen prezidan ameriken Donald Trump ta enkilpe pa yon tribinal nan New York pou pèman iregilye ak aktris pòno Stormy Daniels. Washington, le 5 avril 2023, nan kad pwen de près, chaque jour. Porte-parole exécutif américain Karine Jean-Pierre toutefois refusé pour lui faire plus commentaires sur situation judiciaire ancien président républicain puisque d'après ça il dit c'est une affaire qui dans la justice. Mais nous condamnons toute attaque contre un juge. Tankou jan nou wè sa nan dènye ane yo an patikilye depi antre an fonksyon Prezidan Joe Biden, daprè sa pòt pawòl la fè konnen. Jean Pierre ensiste sur le fait que e li pat kapab pale nan ka Donald Trump lan men li soulinye ke gen yon bagay konsa kap pase e nou kondane sa definitivman. Daprè laprès lokal, pòt pawòl Mezon Blanch lan li menm tou eksplike ke Biden pa konsantre li sou kestyon sila men, Li konsantre li sou pèp ameriken an. Nan ki sa Donald Trump fouye kò l la mesye? Ansyen prezidan ameriken an, n ap raple, li notifye ofisyèlman madi 4 avril lan chaj ki peze kont li. Ekoute byen, 34 chèf dakizasyon pwokirè ki an chaj ankèt sila a ta sispèk li falsifye kont antrepriz li lè li deklare kòm Frè jiridik, potven ki vèse a omwen 3 moun pou kapab achte silans yo. Prensipal ka konsène ansyèn aktris Stormy Daniels a ki li te peye 130 mil dola ameriken nan kèk jou sèlman avan prezidansyèl li an 2016 pou li sispann pale pou di ke li te konn kouche avèk li. Tèt chaje. Aprè konparisyon Donald Trump nan Manhattan, ki sa ki pral pase pou kwè li la a? Ki gwo etap k ap vini pou Donald Trump sou plan jidisyè ak politik? Dabò, tribinal la pral transmèt bay avoka Donald Trump yo tout dosye akizasyon an. Sa ta dwe entèvni avan fen mwa sila. Answit ekip milyadè lan previ pou kapab depoze prese prese tout on seri de rekou. Objektif lan se evite pou afè sila a rive jiska etap yon pwosè. Alò pou kapab retarde pi fasilman dat evantyèl pwosè sila. Avoka li yo kapab mande tou. aske lakou nan Manhattan ki ap jere dosye sila kapab desezi de dosye sa e ke Donald Trump kapab jije nan yon lòt eta nan peyi a. Jij ki li menm prezide odyans lan Mardi fikse pwochèn konvokasyon an pou 4 Desanm. Se an teyori dat sa a ke li ap aksepte oubyen rejte diferan rekou ki prezante pa avoka Donald Trump yo. Se kapab 2 mwa, kaziman jou pou jou, avan premyè primè repiblikèn nan kad eleksyon prezidansyèl 2024, kote Trump di li menm li kandida. Milyadè lan kapab san oken dout kontinye itilize afè sila pou kapab asire ke li viktim yon pèsekisyon oubyen yon enjistis. ki politize kap chache dapre li menm evite pou li tounen nan pouvwa a. Donald Trump rete vize pa lòt ankèt jidisyè nan sa ki gen awè ak emeut Capitol an janvye 2021 ak eleksyon prezidansyèl fen 2020 kote gen ankèt ki kapab pwente li du dwa yon lòt fwa nan plizyè dosye. Tèt chaje, bagay la pa dous non pou Donald Trump. N ap toujou rete nan peyi Etazini kote ke Bob Lee, yon responsab teknolojik ki li menm kreye Cash App, aktyèlman se chèf pwodui MobileCoin, ebyen mòtèlman pwanyarde nan San Francisco madi an, daprè pòtpawòl kriptomonè epi lapolis, daprè AFP. Departeman polis nan San Francisco deklare nan yon kominike pou laprès ki al nan Associated Press ebyen konfime desè sitwayen sila. Polisye yo menm reponn ak yon rapò ki fè eta yon atak ak kouto sou Main Street 2 zè 35 di maten madi e yo te jwenn yon nèg 43 lane kap soufri aparaman blesu ak arme blanche. Viktim nan desede nan lopital Detay bay sou dosye sila, lapolis pa idantifye viktim nan men Mobil Coins li menm konfime lamò li an repons ak yon kouryèl Associated Press Mèkredi. Zanmi nou, kòlèg nou Bob Lee mouri a 43 lane, li kite yon dèy nan fanmi sa ki te renmen li anpil ak yon koleksyon zanmi pwòch, kolaboratè, dapre deklarasyon Josh.